Bonjour bonsoir la famille avec plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Eske tout bagay anfòm? M espere nou anfòm e deja map swete nou pou nou pase yon bon moman avèk RL prod, chanèl nou renmen anpil la. Il y a des gens qui m'ont envoyé des messages me disant ben écoutez RL prod sa fè 2 ou 3 jou ou pa pale sou dosye Ukraine nan. Ebyen écoutez te gen anpil enfòmasyon ki tap domine aktyalite a kote Ayiti, ben jounen jodi a la nou gen yon ti tan ebyen nap vini avèk anpil detay pou ou konsènan La guerre en Ukraine alò nap kòmanse pa dènye enfòmasyon yo pou nou kapab rive nan enfòmasyon ki te domine aktyalite a pandan tout matine dimanch lan epi nap vini avèk 3 repòtaj pou ou ale. Se parti! Ebyen fòn di ke genyen sekretè deta ameriken an ki rele Anthony Blinken ki rankontre lòt sekretè deta nan peyi Ikrèn ki se Dmytro Kuleba nan fwontyè polonèz la jounen samdi an. E Lèzetazini li menm pral bay yon èd militè ak peyi Ikrèn ki anviwon a 350 milyon dola pou kapab ede Kyèf konbat envazyon Ris. Yo pare tou pou kapab livre avyon chas bay Kyèf. Youn nan prensipal sousi sòlda Ikrenyen yo se paske yo pa kapab pilote F-16 ameriken yo, yo plis abitye ak avyon chas sovyetik tankou Mig pa egzanp ki se avyon ke Washington. pa kapab ba yo. Antouka, prezidan Ikrenyen an li menm mande Samdi a ak senatè ameriken yo nan Washington pou anvizaje dezòmè pwopoze ak la Polòny pou kapab echanje kareman F-16 ameriken yo kont vye avyon chas Ris yo pou ke yo kapab an mezi pou fè fas avèk Ris yo k ap bonbade yo. Vladimir Putin deja reyaji ki mete an gad. Peyi vwazen Ikrèn yo k ap akeyi avyon konba sa yo. Se yon menas ki apèn vwale. Donk li pa pran lapawòl dirèkteman sou kesyon sila men li di atansyon pa franchi liy sila. Anpil pwoblèm. Men fòk nou di ke nan repòtaj nou pral pwopoze ou yo genyen ki pale de bonbademan paske Larisi se bonbade li kontinye ap bonbade Ikrèn e moun yo kontinye ap kite zòn yo paske Bagay la vreman difisil. Prezidan Turk lan, Recep Tayyip Erdogan, écoutez bien, quand on prononce ce mot, le fait que ou di Recep Tayyip Erdogan, y ap wè w se yon moun ki trè kiltive. Men écoutez euh, si ou pa konn tande Turk k ap pale, ebyen w ap di Recep Tayyip. Erdogan. Antouka se pa yon fot men ekoute le fait de dire Recep Tayyip Erdogan ebyen yap wè w son moun ki trè kiltive. Ekoute prezidan Turk lan pale jounen dimanch lan nan telefòn avèk prezidan la Russie an Vladimir Poutine kote li reklame pou ta kapab gen yon sese l feu urgent. e jeneral ann Ikrèn pou kapab chache yon solisyon politik. Erdogan li menm reyitere òf li an, yon òf medyasyon, sa vle di jwe wòl mitan jwèt antre Kyèv e Moskou. Men, Vladimir Putin, yon fwa dpli li egzije anpil kondisyon pou ke seselfe sila a ta kapab respekte. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Donnez nous une chance à un cessez-le-feu, au dialogue ak sivil sa yo kap kite peyi sa akòz bonbardeman se yon rapèl Ankara fè pa bò kote Moskou ki sòti nan bouch Prezidan Recep Tayyip Erdogan pou kapab bay Vladimir Putin avèk li li pale anviwon 60 minit nan telefòn 2 prezidan yo konnen byen. Yo toujou ap pale depi 19 an e yo ranfòse echanj yo nan dènye ane sa yo. Avan atak Ris lan, Recep Tayyip Erdogan te pwopoze plizyè fwa pou kapab òganize dyalòg antre Vladimir Putin avèk omològ Ikrenyen an, Volodymyr Zelensky. Òf medyasyon sila pa janm kapab rive fèt. Men nan yon premye tan, Turquie te gen espwa pou ta kapab akeyi yon rankont ant chèf deta diplomasi Ris ak Ikrenyen nan kad fowòm diplomatik Antalya ki ap fèt nan 13 mas k ap vini la. La Turki, pandan li menm tou se manb otan e li kondane fèmeman envazyon peyi Ikrèn nan, refize pou kapab poze sanksyon kont Larisi ofisyèlman pou kapab kenbe yon dyalòg men tou pou pwoteje otan k posib enterè notaman ekonomi li ki li menm deja frajil. Sa se kote Turk. Pozisyon prezidan Turk lan Recep Tayyip Erdogan onzyèm jou envazyon peyi Ikrèn dimanch 6 mas fòs Ris yo ap rapwoche vè Kyèf Odesa krenn pou pa gen yon bonbadman. ak Mariupol paske bagay la pa bon menm e sivil yo nan difikilte pou yo kapab evakye. Nan yon antretyen telefonik avèk Emmanuel Macron, prezidan ris lan Vladimir Putin di li vle atenn objektif li an Ikrèn swa par negosyasyon swa par lagè. Dezyèm tantativ evakyasyon sivil Mariupol yo te kanpe. Dimanch la aprè yon premye tantativ avòte lavèy an rezon non respè seselfe an. Vil sa a ki prèske tonbe ki genyen 450 mil abitan ki sitye sou lamè Azòf pèmèt yon jonksyon antre fòs Ris yo ki sòti nan Krime anekse e ki deja nan pò kle Berdyansk ak Kherson, epi twoup separatis ris yo, yo menm yo nan Donbas tou. Mobilizasyon an ap kontinye, li benefisye apò veteran Donbas, notamman sila yo ki fè pati batayon volontè ki kreye an 2014, ki nan dènye moman sa yo jete yo nan batay la tout bon vre. Depi kòmansman envazyon yo, Nan peyi Ikrèn jedi 24 fevriye an, Bosni Erzegovin li menm kenbe souf li ki krenn pou pa gen yon dezyèm fwon tandi ke Sèbi ap eseye kenbe tou. Kounya la ann al gade konbe moun kap kite peyi Ikrèn. Chif la ogmante anpil mezanmi. Plis pase 1 pwen 5 milyon moun deja kite peyi Ikrèn. Loni gen gwo pwoblèm paske se anpe difisil sa se yon kriz refijye. Ki pote boure sou nèg yo la a, nèg yo pa konnen kòman pou jere kesyon sa a. Paske m ta kapab di kantite moun sa yo, se yon bagay nou te wè depi dezyèm gè mondyal. Kantite moun k ap kite Ikrèn akòz konfli an depase ba 1 pwen 5 milyon ki konstitye yon kriz refijye rapid sou kontinan an depi dezyèm gè mondyal, se sa l'ONU fè konnen. Se kriz refijye ki pi kwasan e pi rapid nan kontinan an depi. Dezyèm Gè Mondyal lan dapre sa n kapab li nan yon tweet Ho Komisè Refijye ki se Filippo Grandi. Vladimir Putin resevwa samdi 5 mas lan Premye Minis Izrayelyen Naftali Bennett ki pwopoze tèt li kòm medyatè. Se yon kanal diplomatik de pli zan pli pou kapab tante amòse yon dezeskalad. Alòske kote Ameriken yo ta sispèk dirèkteman ke Kremlen kapab pran sanksyon ekonomik masiv ki sòti pa bò kote Oksidan an pou yon deklarasyon de gè. Si Vladimir Putin resevwa pandan 3 zè premye minis Izrayelyen an, nou ta kapab di fòk yo pran an kont. Diskou Prezidan Ris lan sou kesyon envazyon Ikrèn nan. Depi kèk jou la, ajan sèvis sekrè yo mete yo an gad. Joe Biden, ansanm avèk eta majò ameriken an tou. Vladimir Putin ki fè fas ak anpil sanksyon pou kouwè li la kapab ale pi lwen nan plan li genyen ki konsène envazyon peyi Ikrèn. Dosye yo anpil konsènan peyi Ikrèn, sa vle di bagay la vrèman difisil. E fò m di nou ke ameriken yo yo menm, ikrenyen yo kòmanse ap plenyen paske yo estime ke ameriken yo fè yo di tò paske jan Lèzetazini ta dwe soutni yo nan batay sila a, ebyen sa pa rive fèt. Donk genyen kèk ti manifestasyon kap fèt la nan peyi Ikrèn kote moun yo ap di ben yo pa nan Lèzetazini ankò paske bagay la vrèman difisil. Ekoute Etazini ak Lapolòy ap travay sou posibilite pou kapab voye avyon konba nan peyi Ikrèn pou yo kapab defann teritwa yo fas ak peyi Larisi. Daprè yon pòt pawòl Mezon Blanch se yon desizyon souvren tout peyi a dwe pran pou ede Ikrèn sepandan Yo poko konn kòman yo pral transfere avyon sa yo. Se sa m t ap di nou. Donk, bagay la vrèman konplike la a pou peyi Ikrèn. E mwa je me demand pèlmèl, èske Prezidan Volodymyr Zelenskyy konprann ke bagay la t ap rive nan men l konsa? Konprann byen wi, paske lè Poutin te di ke. lap mete menas li a egzekisyon si nèg yo pa rekile, ebyen Zelensky konprann ke li te kapab fè fas avèk lame Ris lan. Non, se difisil. Se kòmsi ou ta kapab di, kòman m ta kapab di sa la? Nan yon match foutbòl, ou pran Ayiti ki pral jwe avèk Arjantin. Se yon bagay konsa wi. Donk se tap trè trè trè difisil pou Zelensky ta kapab fè fas ak aso Ris yo paske. Konparativman nou wè nan premye emisyon m te fè a n te fon konparezon sou lame a sou arsenal nèg yo posede donk se difisil di fer fas bon jounen jodi a la a bagay la rèd la Russie ap kontinye bonbade anpil zòn e la Russie preske rive nan kapital la ann al wè repòtaj sa yo sou bonbadman la Russie sou pozisyon kèk sitwayen Anpil sitwayen deside pou pran lèzarm e gen bagay kap fè w kriye nan videyo sila paske wap gade pou wè yon papa ki li menm mete pitit li nan machin e ki oblije rete kanpe goumen. An Ikrèn ebyen moun ki gen santiman nasyonalis yo, yo pa fè lòt bagay ke kanpe goumen. Yon frap Ris a 2 zè di maten sou baz militè Ikrenyen nan nò peyi sila a. Yon lòt detwi izin ekipman militè sa a 150 kilomèt a lwès Kyèv. Yon zòn abitasyon bonbarde nan menm sektè a. Je dormais ici. Mon frère était sur le canapé. C'est arrivé à neuf heures du matin. J'ai eu tellement peur, jamais j'ai eu aussi peur de ma vie. Ofansiv Ris la kontinye sou tout fòm. Vil sila a ki nan sid kapital la touche pou la premyè fwa. Yon misil detui yon pati nan sektè a rezidansyèl la. Pa gen blese, Men, Ikrenyen yo pa konn kisa pou yo fè, ki sen pou yo rele, piske katye yo ap sibi anpil bonbadman. Yon batay sou tèren e yon batay kominikasyon tou. Minis defans Ris lan pibliye yon lòt fwa imaj deplwaman sòlda yo nan peyi Ikrèn. Fas a Larisi ki kanpe tèt rèd nan batay sila a, repons Ikrenyèn nan se sa a. Toujou anpil moun ki nan liy nan Devan biwo konstriksyon militè lan, jèn ou mwen jèn pare pou kapab pran zam e avèk yon rega detèmine. C'est mon devoir, je veux être utile, je veux protéger mon peuple, je veux que ma famille revienne en Ukraine dès que possible. Yon men sou vit otobis sila a. Se moman pou kapab di adye. Papa sa a pa konnen si l ap wè vizaj pitit li a yon lòt fwa. Nan sid peyi a se ensètitid sou sa n ta kapab rele yon seselfe ki dekrete nan Mariupol. Isit la, volontè yo sou tèren an pou kapab akeyi plizyè milye moun ki swete kite vil y ap bonbade yo. Yo jwenn refij nan yon zòn ki kalm anpil. Popilasyon an lè w ap gade yo, yo epwize e yo espere pou trèv sa a kapab rive. An milye daprèmidi, se batay Arpin nan ki kòmanse. Enposib pou kapab ale pi lwen. Lame ris lan ap bonbade tout kote. Yon delij dife fòk ou pran yon risk. Ok, vous y allez tous les deux et avec Olga aussi. Je vais enlever mon pare-balles. Toi aussi tu vas l'enlever. Nan maten dimanch lan, kèk mèt pi lwen, sivil yo ap kouri kite zòn yo. Yon zòn silans, yon egzòd atravè yon pon ki detwi, yon ti tan pita. Le combat se rapproche, se moman de foli ce qui se passe ici, de la folie. Abitan yo kontinye evakye. Yo pa anpil konparativman ak maten an, men nan yon kontèks ki pi danje toujou. Anbilans sa li menm, li pran an chaj kèk deplase, pami yo Grandette grandet, Ne vous poussez pas les uns les autres. Doucement. Est-ce que vous pouvez vous arrêter à Belichi? S'il vous plaît, à Belichi. Oui, on va s'arrêter là-bas. Entrez tous là, les enfants d'abord. Anndan bus la, se slogan Gloire à l'Ukraine! Grâce à Dieu! Merci pour ce bus, pour ce trajet, que Dieu soit avec nous! Anpil soulajman pou plizyè dizèn moun ki sòti nan yon lanfè batay Arpin nan li poko fini Men Rus yo sanble byen deside pou kapab pran zòn sa a. Nan rue Odessa, abitan yo ap prepare yo. Yo ranpli sak yo sab, fabrikasyon koktèl molotov, vil sa ki nan sid peyi a ap eseye òganize defans li avant avant ruissio Je suis là pour protéger ma ville. J'aide en cuisinant, en remplissant les sacs de sable et en nettoyant. Ma maison est là-bas et il faut la défendre, nous avons été élevés comme ça. Tout le monde connaît ça. Ville située sous bol en Noire. C'est un point stratégique pour force ruissio qui souhaitait isoler complètement ukrainien par rapport à lanme Il n'y a pas de combat à Odessa aujourd'hui. Mais les navires militaires russes croisent près d'Odessa dans la mer Noire. On suppose que l'ennemi s'organise, c'est ce que nous pensons. L'ennemi prépare une opération terrestre sur notre ville. Odesa frajilize suit ak sitiyasyon jewografik li. Aso sa a kapab vini tout kote, lanmè, atak sou tè depi Kherson ki nan lès peyi a, men fòs Ris yo kapab pase anlè tou. Ils se préparent à bombarder Odessa. Odessa. Les Russes se sont depuis toujours rendus à Odessa. Ils ont toujours été accueillis avec hospitalité, avec sincérité. Et à présent, ils envoient quoi Des bombes contre Odessa, l'artillerie contre Odessa, des roquettes contre Odessa. Ce sera un crime de guerre, ce sera un crime historique. Magistrat Villa insiste sur l'importance création d'une zone d'exclusion aérienne pour capable protéger population. yon demand otan deja rejte. Antouka, nou gen detay yo sou vil Odesa ki ap òganize li la pou ke yo kapab anpeche fòs Ris yo travèse epi batay Arpin nan ki li menm ap kontinye. Answit, fòs Ris yo ki yo menm ap kouwonnen Kyèf yon mannyè pou kapab antre nan vil sila. Merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pouw nou dir que vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.